Mwen salye popilasyon frèm sèm spesyalman moun taba wout frè pivi tomasen fòjak kenskòf mwen tande kri nou mwen tande rèl nou em konprann nou menm vle nou pran yon ti tan pou nou tandem petèt na va konprann mwen tou. Mwen pa ka gen pwoblèm avèk popilasyon an. Mwen pa ka gen pwoblèm avèk frè m, sè m. Paske sa m ap andire a, nan sa m ye jodi a, se pa nou k mete m ladan l. M ka konprann detounasyon rann. Nou gen laperèz, li fè nou viv ak strès, fè nou viv ak kalamite. Men, m ap di nou, Neye pa pè! Neye pa pè! M pa gen avè nou, m p ap janm gen avè nou. Sitou moun Meyòt, Kago, pa fè kè sote. Paske nou konn kote nou prale. Nou gen direksyon ke nap chèche an. Nou pa gen pwoblèm a oken nan nou. A moun nou gen yo, nou konnen yo. Moun nap chèche yo, nou konnen yo. Mwen konprann ni trè fò ou mal. Jodi a, pou gouvènman se li menm ki pa vle. Lekòl ouvri. Gouvènman an se li menm ki pa vle gen stabilite. Gouvènman an se li menm ki chwazi pou ensekirite a monte 4 fwa pli. Yon fason pou yo fè kapital yo. Mwen menm, m ap di nou sa. a tout franchiz. Rete vijilan. Toujou veyatif. Paske sa k ap pase la, li pa piti. Mwen menm mwen pa p fè bak. Mwen remake mesye yo Kanpe nan kad yon pretèks mache fè destriksyon swadizan y ap demantle gang. Hum! Elas! Sa k pi fè mal, mesye yo ap mache a e pran malere pou yo fè kòb, sa yo takse yo pa ka jwenn dimil, yo pa ka jwenn venmil nan komisarya yo, Yo di ke yo fè pati de gang. E nèg yo konnen trè klè kiyès ki kiyès. Sa fè m mal pou jodi a an 2023, pou yon nèg ap arete yon imen, l ap di ke li fè pati de baz Vitelòm. E poutan, mesye, pou yon nèg ta gen, di ke. Li pran yon nèg ki fè pati de nèg k ap sèvi avè m pou l pa pran menm avèk yon twa uit. Atchi Bondye! Mesye yo ale, yo pran yon simo. M pa konn si n raple nou, TL t ap pale kote ke m te debake kay yon fami. Se menm mesye sa yo. Youn nan BLTS, plis misye ki se Simo a. Jodi a la, menm nèg sa yo ke m anfas yo, se yo menm tou lapolis di k ap travay pou mwen. Lavi sa a mesye, pa gen nèg ki konn kote l ap mennen w. M pa t chwazi pale, m te rete an silans. Men swit ak jan ke. Map tande Karayib ap pale jodia m jije nesesè fòm ta fon ti pale. Popilasyon an m pa gen pwoblèm avè nou. Nou se pou mwen, mwen se pou nou. E nou pap janm pa pou mwen. e sitou inivèsitè yo demen li ka pi mal pou nou rezon gouvènè nou genyen de no jou yo ti aske fòk yo toujou jwenn de zòm ki pa onèt parèy yo de zòm pou yo itilize epi yo paka itilize w, yap fè w pase pou sa w pa ye. Jodi a si m ka moun ke m ye a, anfen, aprè tout mati, kalamite, imilyasyon, desepsyon, papa m, manman m, te pran pou yo te fè edikasyon m, pou politik devye m konplètman. Li pa egzanp pou pèsòn. M te gentan trè avanse. Menm nèg ki te konn chita manje bre ansanm avè w, Jodi a la se li menm ki swadizan ap trete w gang, k ap trete w tout sa w pa ye. E vwala, toke a fèt, chay la pa janm ka met sou tèt. Mwen menm, m ap jis pote w atansyon. m pap pale anpil avèk Frantz Elbe Frantz Elbe ou se direktè lapolis m konnen peyi a gen 2 kò ki se pnh e Jenèf. Se 2 kò legal sa yo k ap travay nan moman. Kòm ou pa gen konseye, ou pa gen kabinè, e pa gen yon CSPN vre, kòm batay n ap fè a nou konnen l, men fò n wè si n te ka jete m nou t ap jete m deja. Fò n konprann si l te fasil. Jodi a la, ou tap gentan gen milyon dola nan menw. Mwen menm, map di nou sa klè mesye. Anvi fè pa di ke ou ka fè. Tande ap fè pa di ke ou konn fè tou. Mwen pa di, ni m pa anpeche nou peye sèvis ransèyman. Men mwen menm pam yo m peye yo. Mwen peye yo e m peye yo prim de risk. Se youn nan rezon depi se dan k pike anvan l fè m mal la m rache l. Paske m konn dan an malgre l nan bouch defwa l trayi l mòde lang. M ap jis mande nou Si n ta vle ede popilasyon an kreye mwayen sekirite nou dwe kreye a, dwe pran yon lòt stabilizasyon. Mwen menm, m pa gen nèg m ap mande padon. E m pa gen sa lakay mwen tou. Paske m konnen m vini sou tè a, fòk mwen ale. M ap viv, fòk mwen mouri. Wè lap fè wont sèvi kòlè. Sa fèm mal anpil lè map gade yon malere ki avèg aprè tout karyèl pase pote bout sak li tap vann bidon lèt poul te fè yon konstriksyon jodia se li menm yap afème pa chanm pou fè edikasyon lòt timoun yo nou krazel swadizan ke nou kraze kay mwen e ou konn bouyon chofe a e li nou ta al bwè a tou. nal bwè li ye an ti rès mazi a nou tal ladan e travay nou fè a m tap toujou fèl poul rekonstwi fòl ta re demoli wi paskel te gentan pran frapman jodi a la wal fèl atò yon moun kap gade yon moun ki edike yon moun ki fòme yon moun ki gen bon sans lap di lapolis ap travay Frantz Elbe fon poze kite komisyon dezameman travay. Mande gouvènman an poukisa l te kreye yon komisyon dezameman. L ap pi bon. L ap rann sekirite a avanse. Malgre m konnen n pa bezwen sekirite a paske nou vle ret nan peyi a la pou pa ta gen eleksyon. M konnen sa. Ou pa wè jodi a kisa nou fè? Met a je nèf, destabilize Maya, destabilize lòt kote pou n panse ke nou ka alèz. E sèl mwen nou konnen kòm gang. Trè byen, m byen kontan pou nou. Jodi a la m wè n fache anpil koz m al demantle Jean Robert. Si e pou sa, nou fèk ka refache. E l te fè twòp kidnaping sou non m. Kite m pou chay mwen paske sa m fè a m kanpe dèyè l. Men sa nou fè a pa kite l ret anba dra. M wè n ap fè makak, fè seremoni. Pou ki sa la? Nou konn sa nou gen avè m. Jere pwoblèm nou avè m. N ap fè malere peye konsekans, arete inosan. met nan prizon, swadizan, yo pa gen mwayen pou yo peye 10, 15 mil dola ameriken nan gadavi, jodi a la oblije ap koupi, yo oblije, nou oblije ap prezante pou n di ke se moun nou arete pou mwen, oh oh, nou ta p arete moun pou mwen epi n pa met tèt nou kote nou ye a, sa trè fè m mal. Antouka, m pa p di plis, popilasyon m vle nou konprann mwen, m pa gen avè nou, m pa p janm gen avè nou, m renmen nou. Nou renmen m tou. M ka konprann jan kay w ap prezante a, nou jije m mal, nou kondane m. Men, panse nou, si gouvènman an vle sekirite, ap gen sekirite. Si gouvènman an vle lapè, ap gen lapè. Si ke li vle lekòl ouvri, lekòl ap ouvri. Men nan moman. Rete vijilan tout moun rete lakay nou moun dòko pa pè piga nou pè piga nou kite kay nou m pa gen avè nou e pou mwen nou ye nap rete fèm avèm nap rete solidè avèm malgre tout sa ki nan teritwa m yo toujou di yo fè pati de ekip ou konprann men asire nou ke m la pou nou mèsi.